Li biza man anpil li pa bon paske gen moun ki pa pap ka vini ki donk li pa bon. Kanaval la se kilti nou, bon mwen menm, menm si sa a pa pase jan sa konn abitye pase men nou oblije pran l jan li ye a paske fòk nou montre bote peyi nou kanmenm malgre tou, fòk nou montre ke lakay nou genyen bon bagay, genyen bèl bagay. Mwen menm se avèk tout fyète pou m vin la pou m vin bay popilasyon an plezi. Gen anpil moun ki chita lakay yo ki konsevwa nou menm kòm dansè e anpil moun ki pral vin enjoy kanaval la mal pa rapò a sitiyasyon kawotik peyi a ap konnen depi kèk tan. Èske w gen yon mesaj pou moun sa yo ou menm? Bon, sitiyasyon kawotik peyi a vrèman li koze pwoblèm. Mwen menm li koz li ban mwen de pwoblèm. Men o dela de sa, nou dwe, nou pa dwe fè bak, ok, peyi an dwe avanse, nou dwe avanse nou menm, nou dwe montre, o mwen si tout bagay ap kraze nan peyi a, men fòk gon minimòm ke nou kenbe, e kanaval la se sanse son minimòm, paske se kilti nou. Chak ane, bon, sanse ke bagay yo vini pi mal. Men nou menm antanke doktè, n ap tante fè yon minimòm pou nou toujou kenbe bote a. Pou nou toujou kenbe bote a, pou nou toujou kenbe bèlte a. Mèsi anpil. Mèsi. Ayisyen, pou la yo, sosyete a, sosyete vodou yo, bitasyon vodou yo, bitasyon la etnoloji ki se laboratwa syans. pèp la pou nou sòti pou nou bay le ton pou nou fè tout ayisyen konnen kèlkilanswa nan sa yo kwè ke jodi a fò nou repanse egregò peyi dayiti a fò nou repanse sa k rele mounite peyi dayiti kote ayisyen avèk ayisyen ap manje youn lòt ap separe sosyete ap sende l jodi a se sa l ye se pa Nou senbolize kanaval la, men nou pa sòti sèlman antanke moun ki vin nan kanaval. Nou patisipe antanke Ayisyen konsekan, Ayisyen ki chita sa yo rele sou grangoune li, ki vin di, ki bay letan pou tout Ayisyen deside pou nou fon yon lòt peyi. Pou nou fon yon lòt peyi, pou nou sonje avèk Papa Nanchon an, pou nou sonje avèk Cécile Fatima, tout zansèt ki te. fè lendepandans ki te ba nou peyi sa a, li lè pou nou panse avèk yo. Se pa wè kanaval la sèlman antanke patrimwàn kiltirèl imateryèl ki se misyon pou yo nan sèl etnoloji tou, men nou sòti avèk dimansyon vodou a, avèk dimansyon sakre a pou nou mande chak Ayisyen, kit ou kwè kit ou pa kwè, èske nou kapab kite peyi sa a konsa? An nou fè apèl ak granmoun peyi a, ak bòn peyi a. Nou bay leton pou nou koumanse bòne peyi Dayiti, paske kay granmoun gen lòd, kay la gen twòp.